Jodi a, ou ka konn tande oswa viv sa ke m pral pataje ak ou la a. Men m tyen aske m pataje yo kanmenm ak ou. Paske, gen yon mo ke nou renmen itilize anpil ki se chanjman, e mo sa, wè mwen menm ake ou, nou pale de li anpil. E nou swete l fèt. Men eske ou te konnen ke anpil fwa nou pa fin konvenk tèt nou. De tout sa ke mo sa a, li esplike tout bon vre. Kite m di w, mo chanjman an swa, se yon bagay ki vrèman fasil pou n ta repete jounen jodi a la a. Li te mèt se yon bagay ki te pèsonèl oswa kolektif, nenpòt jan w vire l, li mande anpil estrateji, li mande anpil metòd, e li mande disiplin ak sakrifis ensi konsistans. Jodi an nou prale ansanm fè de bòn refleksyon sou sitiyasyon peyi n e pataje yon ti konesans an plis. Gen anpil bagay jodi an w dwe fè pou tèt ou. Eske w te konnen toutan w pa gen kouraj pou w poze pwoblèm nan jan l ye a e defini bon jan plan pou w ta rive kote w vize a, ou mèt sote, ou mèt ponpe, se grimas w ap kontinye fè. Chanjman yon peyi tankou peyi dayiti pa egzanp son bagay ki mande anpil jèvrin, ki mande anpil demach syantifik. Jodi a nou tout kapab wè nap plenyen la pou yon afè densekirite pa vre? Nou plenyen pou tout tip de pwoblèm ke nou ap andire nan sosyete ayisyèn nan la. Men, ou konnen chanjman pa gen mirak ladan l? E se si, nou son pèp ki nou tèlman obsede avèk mo mirak la, sa nou pran pou mirak yo, se byen si rezilta yon travay, son sakrifis, son enfliyans, piti kou l ye. Nou petèt pa menm rann nou kont de yo. Nou toujou ap di ke se mirak. Epi sa k touye m nan, blokaj nou pa twò lwen. Jodi a zanmi w Enèt prezan pou m kapab di w kisa chanjman peyi pa fèt ak blofè, chanjman peyi pa fèt avèk fo lidè, chanjman on peyi pa kapab fèt avèk pwofitè sa yo nou gen nan antouraj nou an. Sou 7 peyi sa yo ke nou gen la a. Trèt makiye sa yo k nan antouraj nou an. Humm. Chanjman peyi nou an pa kapab fèt san konviksyon. Yo pa fèt non plis san konesans. Se rezon sa a ki fè ke Zan Monetti prezan pou l kapab pataje ak ou yon ti konesans an plis. Wi, li fasil jodi a pou nou woule kapèt wouj nou epi pou n ap voye flè pou yon pati lè nou gen teren ladan l. Wi. Ebyen se konsa tou wi, li fasil anpil pou nou mete pikan sou wout lòt pati a, pou nou maspinen karaktè l, lè nou pa gen enterè ladan l epi finalman ki sa k pase? Se pwòp tèt an nou ankò n ape detwi. Lòt peyi yo tèlman gade nou avèk repiyans, nou menm nou tèlman vin abitye avèk sa, nou pran l pou yon bagay ki nòmal. E lè nou fè yon ti raple n de eta n, E si n ta di n ap tounen avèk diskou 1803-1804 tankou listwa yon pèp ki rezime oswa ki tou kanpe nan espas li te pran endepandans li a? E si m ale pi lwen ankò? Wè lè w pa gen kapasite pou jere anndan lakay ou, epi se vwazinay oubyen etranje ou bay aksè andedan kay sa a. Kòm si w vle, li prale pi devan pou l fè w wè tè ta w nan tè tay. Paske li pap menm bezwen di w plas ou pa la ankò non, paske pa gen bagay konsa. Lè son frè w oswa on sè w ki pale, ou agresif anvè l. Ou mande l sa l konnen. Ou mande l èske l li nan gwo liv. Nan ki fanmi ou soti pa egzanp. Se toujou konsa. Se fanm ake nèg andeyò fè yo santi yo yo ye. Nou di tout kalite bagay, se byen sur yon fason pou nou kapab destabilize li, pou li ka wont ke l te egziste e pou l kwè ke humm pa gen anyen l fè ki kapab itil. Podyab. Humm. Eske jodi a ou pa reyalize mwen menm kape pale ake ou la, yo mete m anfas a w twòp? Ou pa wè sa non? Ou pa remake ke yo mete w anfas anm twòp tou? E mentenan di mwa donk, kilè w ap gen kouraj pou defann mwen? Kilè w ap konsyan ke en ou pa merite miyèt mòso? Peyi a, yo, li mande nou anpil bagay. Jenès k ap pede pa fini an mande w sa. Jenès k ap pede pa fini an mande w sa. Gen moun ki dezespere yo menm. Yo mande w li tou. Ou konn kisa m anvi di w? Sa m anvi di w jodi yo anpil. Men m ap ba w kèk pami yo. M pa panse ke nou kapab menm kwè ke nou kapab paske sèlman l rete pou n kwè ke nou dwe konsyan, konsyan Chèche konnen, pataje kiyès nou ye tout bon vre, paske lè se etranje k ape chèche pou ou, li pi fasil pou se sa l vle a li ba w. Ou pa dwe janm bliye nou se kabrit Tomazo, menm plim, menm plimay. Jodi a, li lè li tan pou n sispann kreye zigzanni yo. An n pa kite moun mennen n. An n fè pwòp afè rannou. Ou konn poukisa? Pou nou menm ak nou menm ankò. Ann fon ti pale. Men jistavan m ale pi lwen, kite m pran yon ti poz. N ap tounen tousuit apre. Paske, predatè w yo, yo pa t janm wo vre, se pito nou menm. Wè nou menm, nou te ajenou epi tèt nou te bese. Donk nou pa remake ke gon epe de Damoklès ki pandje sou tèt nou jodi a? Nou pa fè remak la? Waw, n ap betize. E l ap fatal pou nou anpil. Paske, wi jodi a n ap bay bandi ak zam, n ap bay bandi yo bwa kale, paske yo gen zam nan men yo, mèt bandi yo, antènavèk toutè yo, yo pami nou, y ape asiste. Kidonk, depi nou kite mouvman an kraze, m-m, bandi pral fè chas a lòm. A wi, bandi ap fè chas a lòm nan mounda nou pou tout bon kounye a. Yo pral san pitye nètalkole. E se yo menm kap fout nou bon bwa kale a tande. Lè ap rantre bwa kale a tout longè nan mounda n. Depi nou febli, nan eta m wè nou ye la kounye an, bandi ak vès yo, yo te gentan sou, yo te gentan sou presyon nou pat konn sa. Gen anpil kap sove. Rès yo kisa k pase? Yo pral fè nèg ak zam bale wouzin. Gen anpil moun jodi an kap pale de bwa kale bwa kale se jis paske. Petèt ke yo gen yon zanmi yo ki te konn finanse bandi nan sousi pou kontwole pouvwa la ak eleksyon an. Men kòm yo remake ke mouvman Bwa Kale a se pou tout bon, se pou de vrè, li kapab rive sou alye ak patwon yo, ebyen kounye a ki sa k pase yo pran pòz bon kretyen yo. Nou pa dwe aji konsa pandan ke yo menm yo alabri. Tout gwo otorite ki nan gouvèneman yo kont Bwa Kale a nou wè l e menm Ariel Henry Fason l te pale avanyè a montre nou l nan boul figi nou l. Ti bebe Lala pou ta yo pou pa ta konprann. Poutan, yo pa t janm goumen w non, yo pa t janm goumen yon jou kontre pwopagasyon gang yo. Nou wè l nou viv li. Kounye a nou rete kwè ke gouvèneman an swa blan ameriken an tou, moun sa yo se otè entèlektyèl. Yo se otè entèlektyèl. Banm di w plis, gen anpil moun la aktyèlman k ap radote. Poutan yo te aksepte ke yo te boule makout, pa vre? Makout yo ki sa k te ye? Se te zouti de yon pouvwa san, sanginè ke Papa Dòk te gen alepòk, pa vre? Yo t ap goumen kontre li. E bandi yo, jodi a, pou kiyès yo ye? Bandi yo sa k pase se dè arkanj ou dè zanfan de kè? Di mwa, Dòk. Moun ki ap kimen, ki fè n konprann ke nou pa kapab aji tankou kanibal yo. Tout bandi rekonèt yo. Fanmi yo alabri e yo pa viktim. Lè bandi yo pran moun yo, se lanmou yo fè avèk yo. Se lanmou yo te konn fè ak yo. Paske nou son ekip ipokrit bounda nou yo ap si a pa nan bounda nou nou radote e nap rele peze. Pandan bandi a premye la jounen jodi a bandi ap renye pa vre? Anpil moun pèdi anplwa yo. Anpil moun ki prete labank yo nan kouri aktyèlman. Epi wè nou menm? Nou touche sèlman pou nou kapab radote defann yon seri de malandren. Gouvèneman an chaje yon pakèt ipokrit ladan l. Depi lè Bwa Kale a lanse a. Depi lè Bwa Kale a lanse a la a. S on pwoblèm. E depi Bwa Kale a pa p fè enjistis nan mounda nou la. Se adelentey. Pandan bwa kale a ou tande kidnapin nan menm jan an? Non, li fèt men li fèt piti piti. E gon pakèt feminis la kap pale kaka pou yon seri de ti fanm ki chwazi nan bandi. Banm di nou. Kisa nou konn di pou madan sara yo konn vyole yo? Kisa anpil fwa, dènyeman la a, gon dam yo te rache dènyeman, kisa nou te di sou li? Kisa nou di sou kalamite bandi ap fè moun yo pase? Anpil nan moun sa yo, yo gen yon gang ak vès ki alye yo. Wi, yo konn ap byen vire avèk bandi sou san pèp la. Jodi a, tout moralis yo, yo pa t janm wè kalamite. Se kounye an pèp lan kanibal, pa vre? Se kounya yo wè lojik yo. Pran bandi yo, mete yo nan prizon. Nan ki prizon yo pral mete yo? Kiyès ki pral jije yo nan prizon an? Hum. On aparèy jistis ki pouri, ki santi epi nap pale kaka de li maten midi swa. Sèlman pèp la Hum. Jou yo ap tou nwa pou nou wi si nou pa tou fèl. Paske legliz aktyèlman sispèk. Machann gidon an li sispèk, bandi ak vès yo trè sispèk. Pa gon bandi k pa sispèk la, bandi medyatik, on seri de disko avèk klèb. Se anpil ti fanm ki se mennaj bandi k ladan yo. Yo pran yo, yo sere yo lakay yo. Donk ou ka konprann bagay yo, on pakèt klèb la avèk disko, shop. Yo se dè zouti reselè bandi. Se yo menm ki mete tout strikti pou yo pyafe. Yo fè lajan san redi. Donk kounye a nou kapab konprann byen ke kote ki bò pèp la pran vrèman. Gon pakèt bwat leta otorite konwonpi yo. Se bandi wi yo anplwaye ladan yo. Donk ou fini pa konprann ke byen jounen jodi an sa kap fèt lan kisa li ye? Ou imajine w lapolis ap mare bandi epi tou gen otorite ki nan pouvwa jidisyè lan k ap plede lage moun yo sou lòt bòs yo. Pi fò moun sa yo se dè moun ki nan konivans avèk boujwa santi k ap bay zam yo. Gen anpil move grenn nan fant djanm pnh la. Fòk pèp la rale yon souf wi. Anpil bandi de no jou rantre nan la polis se jis pou yo kapab legalize tèt yo. Son gwo viris pou peyi a. Pase ke aktyèlman la a, tout moun sa yo sispèk. Gen anpil otorite tou wi ki tap vann materyèl la polis yo. Yo vann yo ak konpanyi sekirite, nou te konn sa. Konpanyi sekirite kale tankou djondjon nan peyi dayiti. Donk ou kapab konprann ke anpil bandi ki se otè entelektyèl yo aktyèl, yo sispèk. Bandi sere tribò e babò nan peyi Dayiti. Se de klas ki solidè. Biznis ki ap fè gwo lajan yo kounye an la sa k pase? Yo sere yo lakay yo. Bandi ak vès yo ap sere yo paske se la fòs yo ye. Gen on pakèt ti fanm ki pat menm rete lekòl ki te konn ap fè anpil kaka nan klèb jounen jodi a nan zòn defavorize yo. Se la ti medam yo, se la yo afème ti kay yo pou yo rete. Se la yo sere yo. Donk nou kapab konprann ke gen on pakèt atis chawon jounen jodi a la a. Nèg yo gagote on seri de lajan. Ann pran egzanp lajan Petro Karibe a. Nou dwe mete tèt nou deyò pou nou angaje akonpanye pèp la. Lè Aristide m sonje te gen rat pa kaka, nou te angaje nou pyez e men. Nou se ipokrit wi. Yo wè nou. M pa kwè lidè evanjelik yo jodi a tou pral kanpe pou pale kaka nan tèt moun non. Pou ap pale kaka de mouvman pèp la non. Paske nou pa gen peyi. Fidèl pa bay ofrand ankò, pa gen ladim ankò. Bwa a kale nan mounda nou tou pastè yo. Kite l mache. Ou la w ap viv, pa vre? Pawòl la di ad toi le ciel t'aidera. Se ske di la pawòl. Jounen jodi a. Blan ameriken fout nou biden se te nan sousi pou nou pa dechouke bandi ke yo fabrike yo. Ebyen. Pou ki sa se pa 30 mil bous detid ke yo te ban nou? Se kounye an yo wè bwa kale an ki sa k pase y ap reflechi yo sispèk bwa kale a li mache pi byen pase kòm si m ta di w pwogram biden nan. M ka di sa wi prèske. Paske jounen jodi an, si nou ap swiv byen, viris sa yo, se de viris ki gen mèt. Toutotan moun nan zòn Kwadèboukè, Vilaj de Dye, Tabor, Matisan, Titanyen, Kanaran, pèp Latibonit la, yo poko deside mache pran nèg, poko janm gen bon bwa kale vre. M pa konn si nou wè sa, paske m pa fouti konprann pou ke zòn ki defavorize kote ke moun ap pi mal viv yo, pou se yo menm ki pi pasif. Ki sa sa vle di? Kot sosyològ yo, sa k pase? Ride m konprann non. Èske se mwen t fou ou kwa? Tout moun sa yo, yo rete nan konivans ak bandi. Aktyèlman se zòn anlè yo, Kanapevèt, Debisi. Se jous la pou yon mouvman al pran nesans. Sa parèt trè bizar di notre part. Bwa kale an, M panse ke se yon bagay ki pa dwe gen rasis ladan l. Pa rive sou zandolit la ak mabouya la epi pou kite kayiman yo. Bagay la pral reboujonnen pi rèd si nou voye kaka. Nou ta sipoze kanpe jodi a pou n di viv yon bwa kale desantralize. Depi nou divize la a, moun ap pale nan koze n. Moun sa yo se yo k pral jwe wòl moralis devan yon reyalite la a kote ke y ap menm pretann ke moralis la pa epanye. Se e de trimi e e ke de kriminèl yo triyonfe. Donk jounen jodi a, m panse li enpòtan pou nou sispann voye monte yon seri de bagay ke konsyans nou ka kontwole. An nou sispann pale pou like, an nou pale sa reyalite an fas nou an ap ansenye nou. An nou sispann krache sou Bwa Kale a, pandan ke si l reyisi l ap itil nou tout nan yon fason oubyen yon lòt. Nou dwe sonje ke, sonje ke mayi a pou l rive donnen pou l bay plizyè depi pou l bay plizyè se se antere nou antere l pa vre omlèt pa janm fèt san ze pa kase revolisyon ak chanjman son bagay ki pa ka fèt yo nan britsoukou la bwasoukou alaso alaso yo vle pa vle ayiti pa ka kontinye konsa. M pa gen pwoblèm avèk opsyon n ap fè nan dosye mouvman Bwa Kale a. Paske se nou menm an swa ki ap viv dirèkteman sa n ap andire yo, menm lòske anpil lòt moun viv yo tou, men yo viv yo endirèkteman. M dakò ke Bwa Kale a pa dwe egziste sèlman pou kriminèl ak sapat yo. M aksepte tou lè nou di ke Bwa Kale an se yon bagay ki dwe kontrebandye e ki ap pèmèt ke zam ap rive san kontwòl osinon nan magouy pou al jwenn bandi ak sapat sou Ayiti yo. Jodi a, Bwa Kale a dwe rive sou politisyen tradisyonèl yo, sou aloufa yo, sou opòtinis san sal sa yo. Mouvman bwa kale an, li dwe rive sou depi se raketè k gen nan dwàn, DGI, lajistis, jij konwonpi ke nou gen la yo. M ap dakò wi ake nou pou bwa kale a ta rive sou depi se ofisyèl leta ki ap sipòte gang pou jere pouvwa a. Paske plas pozisyon ake lòt enterè pèsonalite yo, pèsonèl yo, depi se boujwa salòp, malfektè yo ki ap finanse lide sal yo nan peyi an la a. Bagay la dur. Bwa kale an, li dwe rive sou kelkeswa fanm ki aksepte sere pou vòlè. Ou an afè ak vòlè. Ou ap defann vòlè. Humm. De moun kap pran lavi frèm ak sèm yo la pou bon plezi. Ou panse m ka pa dakò pou bwa kale a ta rive pou li ateri sou an seri de moun kap fè sak pa sa? Tout moun sa yo, yo rete nan konivans ak bandi. Enpe kite kay yo, epi yo fè pwopriyetè mazi an vin pi mechan. Mentenan, zòn an lè yo, Kanapevè, Debisi. Se jouk la wi mouvman ale pran nesans. Sa parèt biza. Pou mwen. Bwa kale pa dwe gen rasis. Pa rive sou yon zandolita kon mabouya pou kite may, pou kite kayiman an, bagay la pral gwo boujonnen pi rèd wi si n voye kaka. Divize kounye la ap pèmèt malfèktè yo renye. Sa li klè. Otomatikman nou divize tout malfèktè pral renye. E se sa k fè ke m di viv yon bwa kale desantralize. Otomatikman nou divize, ki sa k pase? Moun pral kapab foure bouch nan koze nou. E moun sa yo yo pral jwe wòl moralis devan yon reyalite ke yo pral menm pretann ke moralis lan pa eparnye. Se ede li ede kriminèl yo triyonfe. Jodi a m vle nou sispann voye monte. An nou sispann pale pou like. An nou pale sa reyalite anfas nou an ap ansenye nou. An nou sispann krache sou bwa kale a. Alaso alaso vle pa vle Ayiti pa ka kontinye konsa. M dakò avèk tout opsyon ke nou ap fè dè mansyon nan dosye mouvman bwa kale an. Paske se nou menm an swa ki ap viv dirèk sa ke nou ap andire yo. Bwa kale a dwe rive sou politisyen tradisyonèl yo, aloufa, opòtinis yo, san sal ke nou gen la yo. M ap dakò pou ke bwa kale a rive sou tout ofisyèl leta k ap finanse gang pou jere pouvwa yo lan, paske plas pozisyon avèk lòt enterè pèsonèl yo, li dur. Depi se boujwa ki salòp, ki malfektè, k ap finanse lide sal nan peyi an. Donk bwa kale a dwe rive sou kèlkeswa fanm ki aksepte sere pou yon vòlè. Map aksepte pou ke bwa kale a li rive sou tout moun ke w te jenn ke w te granmoun li dwe ateri sou ou psi w te antèn watèvè sa w ta ye a depi w te konn rele je ak zòrèy kèlkeswa gwoup gang li a yo dwe arete w bwa kale a jounen jodi a dwe kòmanse mache fèmen pòt tout enstitisyon leta soti depi sou palè a pou ale sou tribinal yo pito nou te mache nou te mande nou ta al eseye idantifye kesyone epi kale je nou pou nou te kapab dekouvri rize. ki se gang k ap fè pòz yo inosan ak sila ki inosan tout bon yo. Ou pa dwe janm bliye sa. Sitou ak zafè telefòn pòtab sa nou gen nan men nou yo la. Lè Leta fè fayit nan responsablite l, se pèp ki pran kontwòl sekirite lavi l avèk peyi l, pwen bar. Jodi a, ou bezwen viv, mwen bezwen viv. e nou dwe viv yon Bwa Kale desantralize. Jodi a ou dwe kanpe pou di wi. Viv yon Bwa Kale alonje, dedouble. Yon Bwa Kale ki ap la kont tout atoufè, magouyè, kadav gatek la. Sèl jij nou konnen aktyèlman, se Bawon. Sèl amnisti ke nou dwe konnen jodi a l rele lanmò. Pè lanmò pou tout kriminèl paske fòk ayiti libere ayiti paka rete konsa fòk pèp la kapab viv nan tout entegralite a nan tout faz tankou yè m tonbe sou video sa kiyès ki ladann se izo pa vre kap tire tire gason. Mwen envite w gade videyo sa a. Ok, gade l. Ki konsta w fè? Mwen konstate ke videyo sa a se yon videyo ki filme, 16 par 4 pa vre? E ou menm ki gen konesans sou sa ou wèl ou konprann li. Kidonk, son konnen k filmel. Mande kounya kisal ye? Lapolis gen anpil travay nan menl. Jou tete lang lan l pase. Paske Izo deklare n lagè pa vre? Nou nan gè mesye. Pa gen jwèt ankò paske tout moun an jeneral ki son obstak. Yon obstak ki kapab anpeche w ateri kote w dwe ateri a, ou sipoze jije avèk li. An konsa bagay yo prale la, se tout anndan m k ap dechire lè m wè nan ki nivo peyi m ap fini. Pou m wè nan ki nivo nou menm nou chwazi fini avèk peyi a. Nou plis vann de truk dwòl, vyolans ki prezante sou tout fòm lakay nou. Moun pa fè moun konfyans ankò. Nou agresif anvè pwòp sè ak frè nou. Agresivite fizik oubyen vèbal wadèvè sa l ta ye a. Anpil moun ki nan dyaspora a la ap degoute Ayiti. Anpil moun ki nan peyi an tou anvi kite l pa vre? Sa jenès la anpil fwa pran pou lwazi, se bagay ki plis ka detwi nou la. Jodi a, li trè trè difisil pou yon Ayisyen ap pale avèk yon moun ki nan yon lòt peyi pou yo pran l oserye. Paske yo wè nou tout menm bagay. Nou tout se menm. Yo konsidere nou kòm dè mizerab, kòm dè blofè. Yo gade nou ak pitye. E depi w di w se Ayisyen, se kòmsi m ta di w se youn nan pi gwo jimon te ka pran. Lè se modèl de senaryo sa yo k ap pase devan timoun yo de chak jou, kisa nou vle yo repwodui pi devan? Nou pa ka fon peyi sa a, li pa posib. Nou fòse kreye tout vye sitiyasyon pou inik rekou moun nan peyi an se dekourajman. Se depresyon, se mechanste. Pa gen anyen ki etènèl sou ti bout tè sa a. Kantite kouraj nou gen pou nou fè pèp la sibi tout kalamite sa yo. M swete ke nou toujou genyen l. Paske on jou l gen pou l jou pou peyi a. Peyi a pa ka rete sob konsa non. Ou panse l ka rete konsa pou toutan? Peyi a pa kapab. Jounen jodi a, nou wè l, pa genyen ki diviyansye on bwa kale sa avèk petwo tchalendje a. Lè petwo tchalendje a te lanse, tout moun te wè ke genyen espwa toujou pou peyi a, e tout moun te wè ke pou yon premye fwa, apre si genyen yon pwosè ki fèt pou mare vakabon, de semèn pa t pase, tout moun te fini pa rann yo kont ke sa son gwoup moun ki te gen lajan nan men yo, ki te lanse mouvman an, se te jis pou yo te kapab destabilize yon gwoup moun, yon moun ki te sou pouvwa a. Ou konn sa ki te bèl nan mouvman Petro Challenger a, se ke gen de moun ki trè koni, ki trè avize nan peyi a, m konn ap debat avèk yo wi dèfwa, yo montre w de A a Z, pa gen oken mwayen pou mouvman sa a ta bay rezilta. Men nan radyo yo. sou gwoup WhatsApp yo, gen yon lòt mesaj y ap veyikile pou fè kwè ke peyi an pral delivre. Rezon li senp, se paske nan epòk la, si w pa di anyen pou kore mouvman Petwochallenger a, hum! Swa w gen lajan Petrocaribe a nan men w oubyen w ap pwoteje vòlè. Se menm bagay la pou operasyon Bwa Kale a ke pèp la lanse a la. Paske gen moun ki te ka montre pa A plis B li p ap bay rezilta nan liy ke pèp lan prale a, pou yo ta chanje estrateji. E m garanti nou, otomatikman, on moun fè sa, e y ap menm fabrike dosye sou do ou pou montre ke w s on gang. E se la rezon pou lakèl ki fè ke gen anpil moun ki pè dirije pèp la nan sans ki pi fasil pou yo ta jwenn rezilta. E si n ta fè on ti analiz sou Kanada, Etazini ak Sendomeng ki, deja, sanksyone de pèsonalite ke nou genyen nan peyi nou la a pou enplikasyon yo nan bay bandi zam ak minisyon e pwoteje bandi. Nou konn non yo, nou konn kote yo rete, pa vre? Nou konn biznis yo menm. E nou menm konn kote y ap travay. E pou ki rezon se pa nan kan moun sa yo Bwa Kale a kòmanse? Nou genyen de prèv tanjib. Legliz episkopal yo enplike nan vann legliz zam, y ap vann tout moun zam avèk minisyon. Ki vrè rezon ki fè nou pa vizite yo? Nou konn kote Izo rete, pa vre? Tilapli, Vitelòm, Lonbòsanjou, nou konn kote tout rete. Poukisa nou pa rasanble konsa yon 2 a 300 mil moun, epi nou deside yon bon maten, yon bon lè, nou al pran yo? Jan nèg la di li, kòman l rele ankò, Jan Rebèl Dòsena, li di ke li konnen non 14 fanmi ki ap rantre zam anndan peyi a, pa vre? Moun nan konn non, poukisa nou pa fè l vomi non 14 fanmi sa yo ban nou pou nou pase a laksyon? Atò si m byen konprann ke Bwa Kale a li fèt sèlman pou malere, moun nwè, moun ki pa bèl gason, ee, on jenn fanm ki kouche ki gen relasyon ak on bandi. Donk ou vle fè m konprann ke jenn fanm sa a, li pi frajil ke bandi a e moun k ap founi bandi a zam yo. Nou konnen trè byen ke genyen fanm nan antouraj nou ki chwazi genyen relasyon ak yon bandi se jis pou li menm li kapab pwoteje tèt li. On fanm ki abite nan Vilaj de Dye, nou panse ke la ka reziste si tout fwa Izo ta mande l renmen? Nou panse ke la ka reziste? E si n ta fè yon panche sou dosye Kassoumi? Paske Kassoumi m kwè nou repwoche li paske li te fè mizik avèk yon atis ke nou di ki gang. Atis sa ke nou di ki gang la, yo, m twouve sa trè trè bizar. Li pa t nan mawon. Konparativman avèk Izò l pa t nan mawon an, li nan tout pwogram, li nan tout kote, lapolis pa t janm poze l kesyon e ki pwoblèm si Kassoumi te fè yon mizik avè l jodi a? M pa vin la pou m defann demwazèl la, dayè m pa menm konnen l anpent an penti menm, Kassoumi, e nan televizyon m gade sa, e pa menm yon atis ke m renmen talan l menm. Men s on bèl moun. E se menm rezon sa tou ki ta pral fè m konnen Petit Chef. Nan menm jou ke dcpj te arete l la. Se jou sa tou ke mwen gade mizik ke l fè avèk Kassoumi an. Donk son analiz ki trè kout, si Kassoumi jan yo di l la ta nan gang se pa yon moun ki nan mawon, poukisa dcpj pa arete l menm jan yo arete peti chèf la? Kidonk, medam mesye, nou jis tande yon moun ki rete l di nou entèl nan gang san oken prèv, nou jije l koupab. Lòt bagay m kritike nan mouvman Bwa Kale a poukisa lè n kenbe yon prezime bandi nou pa janm anvi konnen kiyès ki patwon l ak kiyès ki konn ba l zam. Donk sa yo se de bagay ki gen anpil dout ladan yo. De tout lè manyè, frères et sœurs bien aimés, nan konpleksite kriz peyi nou ye la a ki se Ayiti li rive la a, aprè tout pwoblèm nou konnen deja yo ki lakoz ke nou pa ka fè wonn pòt, Obsèvasyon, rechèch epi analiz fini pa fè m detekte ke youn nan viris ke nou gen lakay nou la se paske majorite a manke mize sou sa ke nou rele depasman pèsonèl yo. Depasman pèsonèl ki chita sou egzakteman kapasite chak grenn moun ta dwe devlope pou genyen de bòn relasyon avèk pwòp tèt pa yo, sa kap genyen tou bon jan enfliyans sou moun ki nan antouraj yo e pafwa yon enfliyans ki rive sou moun yo pa menm bezwen konnen dèfwa move santiman tankou jalouzi, fristrasyon, trayis, trayizon, e, e pa, li pa sèlman anime Ayisyen antanke pèp, men tou li ka toujou varye de yon peyi a yon lòt. Men li rete toujou yon kesyon ki gen pou wè ansanm avèk moun nan. Pwoblèm nan pi terib se paske ti krak ti krik ou egri de lòt la, ti krik ti krak ou rayi l zanmi m. Ou zanmi w li ye ou gentan rayi zanmi w la wè si lè wap bay tout ti non gate a ou rayi l nenpòt ti pwogrè li fè kè wa gentan grenn ou te gentan anvi elimine l wap bay tout chay pote se yon konpòteman ke ou charye prèske nan nenpòt ti bagay chimen depasman pèsonèl lan li mande anpil sakrifis paske antanke moun ou genyen yon batay san fen wap mennen ak tèt a w. pa rapò avèk anpil anpil move santiman ke nou site la yo, anpil lòt ankò ap toujou anvi fòje dou. Triloji sa a ki tabli pi wo a, ki se obsèvasyon, rechèch ak analiz, li fini pa fè nou konprann kijan majorite, Majorite an jeneral wè lavi tankou m ta di w se yon konpetisyon, yon move entèpretasyon ki mete nou dozado menm lòske nou ta rive montre ke nou ap kolabore. Anpil fwa, se pa tout nou menm non nou bay. Lide konsepsyon sa a, li fè nou refize konprann ke chak moun an swa gen pwòp wout yo nan lavi. Lide konpetisyon sa a, li fè ke ipokrizi avèk lide mechanste a li anvayi nou. M pa di moun pa fè konpetisyon non, men lide konpetisyon, lese mwa vou dir, li fè sila ki anlè a, toujou anvi maspinen sila ki anba a. Lide konpetisyon sa ke nou genyen la yo lakay nou anpil fwa, li rive mete w anfas lòt lan, pandan ke li menm, se dènye grenn bagay ke l ta panse ak li. Lide konpetisyon an dèfwa li fè w kwè ke se ou menm ki dwe lidè lan e lòt lan pa enpòtan se pa w la ki bon. Lide konpetisyon sa ke nou gen an li fè youn pè lòt, youn pa anvi rete bò kote lòt pou omwen youn pa fè lòt mal. Se menm lide konpetisyon sa menm wi ki rete li fè w kwè ke lè w ankouraje lòt lan se tèt ou w ap diminye a. Ledmi w. Anpil fwa nan lavi an, li pa lòt moun, men pwòp tèt mwen ankò. E se rezon sa ki fè ke li enpòtan anpil pou fè depasman pèsonèl ou, yon fason pou kapab viv nan lapè avèk pwòp tèt ou. Rezève, pataje imanite ki nan ou a. Malgre tout difikilte ak dekourajman ke ou ka toujou rankontre sou chimen ou, deside depase tèt ou pèsonèlman Se mete an valè tout valè moral ou, sakrifye tèt ou pou kenbe nan lavi ou. Mete an valè moun ki bò kote ou yo, yon gwoup, yon enstitisyon ke w ladan l nan peyi an. E lè sa lide chanjman global lan, l ap pi vizib, l ap onèt e l ap transparan nan sans sila tou. Chimen an ap pi byen trase pou sila yo ki ap vini an. L ap pi byen trase pou yo kapab kontinye mete souri nan figi peyi nou. La nature, mond lan. M pral kite nou la. Men jis avan m ale, gen kèk bagay m pa ka pa di l. Nivo kriz Ayiti ap travèse nan moman an li mabyal anpil. E se sa ki fè ke l mande anpil kouraj pou ke nasyon ki renmen peyi an fè chimen l. Paske sa k ap pase la a, li fristran. Isit tankou lòt bò dlo, yo deranje yo, yo enève w e yo deranje w anpil. Yo derefize kite w atache avèk peryòd. Yon sitiyasyon ki kreye mefyans, ki kreye trayizon, ki kreye mefyans, ki kreye konfizyon. Jiskaske l rive fè anpil nan nou rayi peyi a la a. Si gen pou rayi, se tout zak malonèt pou rayi jodi a. Ou bezwen rayi tout zak malonèt yo, ou dwe rayi iresponsablite tout fanm ak gason dèyè moun ki swadizan chèf yo. Ou dwe rayi sila yo ki ap pran peyi an pou pon nan lide pou fè tout briganday yo epi yo vle pase pou pi bon. Jodi a ou dwe rayi enkonpetans nan kèlkeswa fòm nan. sou kèlkeswa fòm nan. Ou dwe rayi dirijan ki pa gen karaktè pou defann peyi yo k ap jwenn yon seri de ti jwèt anba tab avèk entènasyonal la pou fè nou plis mal. Gen anpil bagay jodi a nou dwe evite, evite santiman de rayisman pou peyi w la. M ka petèt pa konnen nan ki dimansyon iresponsablite avèk tout enkonpetans dirijan tèt anba lakoz ke nou viktim. On fanmi, oubyen yon zanmi, e menm tou yon moun ki pa nan antouraj ou, de yon chòk petèt sikolojik, fizik oswa ekonomik, whatever, e nan sans sa a, m gen obligasyon pou m konprann e respekte dispozisyon ke w pran pou pwoteje tèt ou, byennèt ou. M pa la pou m detounen chwa ke w fè deja, men kanmenm, Ou ka fon ti vire gade. Wè Ayiti yap teorize a se depi dikdantan wi yap piyel jiska prezan yap fèl ti je dou pou yo kapab kontinye tete manmèl li. Malgre sa nou kontinye kenbe. Nap kenbe. Peyi yo vle fè nou rayi ye yo di nou ki pòv la. Wè sou fon ti vire je gadel wap wè kijan vire tounen tourist a dwat a goch ap vizitel malgre etò wèl ye la. Ti peyi sa a, y ape bay pote chapo pòv la. Li toujou rete atiran. Ebyen wi, se lakay ou, Ayiti. Jeneralman, yo di toujou gen yon gwoup moun li fè byen. Men nou menm ki la a, maten, midi, swa, k ap pase tray la, s on bagay la nou ye. Son fon nou ye li mande pou nou mete pantalon nou nan tay nou pou nou defini depi se tout bon tout bagay ke nou vle yo tout bon vre pou n ka leve eskanp figi n pa tann se lè nou viktim pou nou konprann soufrans yon frè nou yon sè nou ekspresyon chak koukouy klere pou je w la li pa dwe gen plas li la ankò wè sa k ap pase nou la nenpòt kote nou ye nan mond lan depi n se ayisyen l konsène nou donk an nou mete lide fanatik avèg yo nan yon kwen. An nou wè kòman nou kapab man klè ki sou bagay lan jan sa dwe ye an? Oubyen krache sou tout defò, tout jefò, tout sa ke sakrifis nou yo te fè, zansèt nou yo te fè pou leve nou byen wo devan sa yo ki vle maspinen nou an, ki vle rayi n pou sa nou fè yo, pou sa nou genyen yo? Jodi a nou dwe gen rezon pou nou viv, pou nou aprann apresye privilèj tè ke peyi Dayiti ban nou an, bon jan danviwònman l lan, tout resous natirèl patrimwàn nou yo. E pou sa, nou dwe priyorize syans, konpetans, travay, rasyonalite, kredibilite avèk solidarite. Fè yon ti vire gade, w ap wè ki kantite timoun ke w genyen jodi a pou w rasire yon demen miyò pou yo. W ap wè ijans ki genyen pou w mete men ansanm ak mwen pou nou kapab kwape katchouboumbe sa yo. Vire gade, konprann ke yon sèl dwèt pa manje kalalou. Kidonk ou bezwen kanpe pou frè w la, kanpe pou sè w la, kanpe pou Ayiti w la. 10 entèvansyon militè pase deja. Sa ekip gouvèneman an mande la ta pral fè onz li ta fè aparisyon l. E wè yo tout yo toujou gen kòm chapo estabilizasyon, lapè, devlopman elatriye. M konprann fwistrasyon anpil moun nan popilasyon an devan aksyon barbarik gang yo. Tout sitwayen t ap kontan pou yo wè gang kriminèl yo disparèt, se byen sa. Men kesyon yo. Se kiyès ki mèt gang arme yo? Humm. Se kiyès ki mèt yo? Gang yo pa vwayaje? Kote yo jwenn zam ak minisyon pou y ap opere? Ou pa konn ki misyon gang yo genyen? E si m ta eseye reponn tèt mwen avèk kèk nan kesyon sa yo? Nou konnen kijan yon seri de bagay t ap dewoule nan peyi a deja. Nou wè klè, majorite zam ak katouch ki nan men gang yo, yo soti Etazini pou yo rive pa bò isit. E yo rive avèk konplisite gwo chabak nan leta a la ak nan sektè prive a. E èske se twonpe yo twonpe vijilans Etazini an ki fè ke yo rive pa wè isit la? Sa fè pati de yon plan byen elabore wi pou destabilize peyi a. Gang yo gen pou misyon tabli laterè pou anpeche popilasyon an eksprime kolè li. Anpeche popilasyon an soti nan katye defavorize yo pou yo kapab al manifeste pa vre? Gang yo gen kòm misyon, hum, diskredite mouvman k ap fèt nan lari an. Paske yo te fè yo soti nan manifestasyon popilè sou Jovenel Moïse, e yo fè l sou Ariel Henry la. E mentenan, eske lapolis la answa pa ka kapte gang yo sou Ariel? Eske lapolis la answa pa ka kwape gang yo? Se kesyon k ap poze. Poukisa tou yo pa bay lapolis la materyèl avèk ekipman nesesè pou kontrekare gang yo? Anbriyon lame ki la a. M sonje sou Jovenel Moïse eta majò la te mande piblikman yon elikoptè de konba, 2 char daso avèk minisyon tou sa, yo te di nan 15 jou yo prè pou yo netwaye peyi a clean. Poukisa se lame etranje ki oblije foule sòl papa Desalin nan yon lòt fwa ankò? Dòk ou pa janm pote kesyon sa yo. Ak tout respè m genyen pou yon seri de moun, m vle w konnen ke prezans militè etranje yo se sitou pou vin vòlè la a, bwote ale depi se ti rès resous ke nou te gen anndan peyi a. Nou tout klè ke li de bòn fwa. E se menm jan, m kapab di, avèk anpil moun. Menm jan, menm man parèyman. Wi, nou pa pou gèk, nou pa pou kidnapin. Menm si jounen jodi a nou pa wè solisyon menm jan, sèt. Yo di ke militè k ap vini yo, se pa fòs okipasyon. Nou pral wè vrè vizaj misyon militè sa nou konn kilè? Se lè popilasyon pral soti pou yo manifeste. Yo pap ezite pou yo tire sou pèp la. Nou sonje? Nou sonje sa ke militè Minustah yo te konn fè lè popilasyon ap manifeste? Youn nan bagay ke nou pa dwe janm bliye gouvèneman ki solisite entèvansyon militè etranje yo la, son gouvèneman enpopilè, ilejitim, ki pat soti nan okenn eleksyon. Yon gouvèneman ki pa t soti, ki pa t pase devan Paleman an, ki pa gen yon manda popilè, donk ap toujou genyen sa yo rele soulèveman kontre li. Ki jan fè, jodi a, ou pral kanpe pou ap gade aksyon militè sa yo, ke yon gouvèneman enpopilè, ilejitim solisite, ki la kap reprime moun ki nan dwa yo. Donk pou m konkli m ap fè nou konnen ke misyon militè etranje yo, wè yo menm lè y ap kite peyi whatever peyi yo al ladann nan, yo toujou kite kondisyon pou ke dèyè do yo sitiyasyon an dejenere plis. Nou genyen twòp egzanp devan je nou. M kont tout fòm okipasyon nan peyi a mwen menm. Depi se okipasyon ki la pa militè etranje m kont yo. Paske gangan swa son bagay ke nou pa ka sipòte lakay nou ankò. Son fòm de baboukèt ke yo vle mete nan bouch popilasyon an. Yon fason pou n pa denonse okipasyon peyi a. Trete nasyonalis yo de gang la, sa se jwèt enmi peyi a. Nou tout konn sa wi. Jodi a, si pa gen sekirite, enstabilite politik ak sosyal lakay nou, ou ka eksplike m kijan pral fè genyen misyon Nasyon Zini pou lapè, pou plis zam ka simaye lakay nou la, pou nou ka toujou nan lagè? Donk ou pa janm poze tèt ou ti kesyon sa yo? Si Ayiti pat fin pyeje anba okipasyon militè etranje avèk Nasyon Zini, ki jan nou ta pral fè gen minui a minustah, minujis, binu elatriye? Hum! Si moun ki ap viv Ayiti nou vin yon peyi ki stab, chak prezidan fè manda yo an jan konstitisyon mande sa a. Eleksyon òganize nòmalman, ee. Pèp la oblije kite sispann bon, li tap oblije sispann. Nou tap oblije sispann bandi wi. Nou nan yon peyi la, yo rann kont si ke nou ini, nou pran desten nou an men, nou renmen, nou respekte youn lòt. Anbasad etranje peyi zanmi nou yo la, bon kijan yo pral fè pou yo ranplase la prezidans, la jistis, la polis anndan peyi nou an. Nou pa ka antann nou non. Kijan yo pral fè fè sa yo vle nan peyi nou an donk ou panse ke yo pral reyaji konsa vre yo pa vle nan tann nou paske si ke nou an tann nou yon fwa nan lavi nou la kijan pral fè gen sa yo rele rnddh lan je klere ansanm avèk yon pakèt lòt rezo esklav malonèt sanginè sa yo ki gen la pami nou ki la k pou kanpe an kwa devan la jistis maten midi swa ak la polis pou pwoteje ensekirite nan enterè lòbiyis malonèt san konsyans etranje yo. Kòd nor yo Ki mare depi se gwo konplo k gen pou disparèt nou kòm pèp ki trache chimen egzanp libète pou tout ras lan pou tout pèp lan sou latè si ide karavan nan ki se baz ak estrateji pou rekanpe agrikilti lan ki se baz otonomi vant nou ki kote w ka di m ke ong pral tabli kò yo donk w ap voye yon repiblik dominikèn pou y al fè kisa. Humm. Si ke nou sispann jodia pov kijan ONG yo ap fè brase milya sou do nou? Lè yo kite prezidan nou yo fè manda yo, san yo pa sakaje peyi an, manipile sèvo ou, mete gazolin ak gazlalimèt nan men w, voye w boule menm batistè w nan achiv nasyonal. Kijan yo pral fè eksplwate min lò tè wouj ke nou genyen la yo, nan peyi nou an la ki bati de yon seri de bèl ti kay an brik ke nou gen chans gade byen lwen nan televizyon yo? Jodi a, si ke nou poze tèt nou pou nou travay ansanm, kèlkeswa ideyoloji politik, relijyon, pozisyon oubyen opinyon ke chak nan nou Ta gen, ou ka di m kijan yo pral fè eksplwate min kobalt, boksit, lò, dyaman ke nou genyen la yo, chabon, uranium, petwòl nou yo la a? Yo pap janm dakò l vre. Yo pap janm dakò l. Si yo pa kenbe nou yo divize nou pi plis chak jou. Fè nou devore youn lòt. Kiyès kap ranplase nou kòm tou kaka? Repiblik Dominikèn? Anben nou fou. Si nou rekòmanse nan kiltive latè ki se tè fyète nou an, nanm nou, espwa nou, kiyès k ap konsome dechè ke yo pa konsome yo? Se nou wi k pou konsome yo, ou panse ke yo ap ba w espas? Lè w retounen avèk kilti diri Latibonit lan, ki kote boujwa salòp machann diri tankou Bongou, Tchako, Diri Boule, Diri sesi sela yo la a? Ou ka eksplike m? M pa ka konprann yon seri de bagay, kote nou pral achte pou nou vin vann avèk yon seri de moun? an pou yo kite w chak jou la pou gen chans pou voye timoun lekòl pou yo konprann yon seri de bagay menm si edikasyon yo pa janm fin nòmal menm ou panse yo pral aksepte sa nan men w lè yo kite timoun ou yo ale lekòl pou yo pèmèt ke ou jwenn oubyen ou pèmèt bon jan etidyan yo ki pa kwè nan boule kawotchou kraze vit machin boule machin bloke lari dechouke prezidan al chita reflechi pou yo pote bon jan limyè nan sosyete an la a ki kote ayisyen ki gen ti mwayen yo pral voye pitit yo etidye. Repiblik vwazen peyi zanmi nou yo, yo pap fè lajan yo menm? Ki kote politisyen, jounalis, manb òganizasyon dwa zimen yo? Boujwa salòp sa yo, kriminèl sa yo, kibò yo voye pitit yo etidye pou tounen vin ranplase papa yo? Se nòmal pou yo maltrete w. Y ap mete zam nan men w. Yon seri de òm politik sal ki anfas tout moun ki ta vle chanje kondisyon lavi yo. Si yo kite w wè nan Aristide ak Jovenel 2 moun ki te pare pou bay vi yo pou retire chèn kòd dwè w la nan sèvo w. Kiyès kap ranplase w nan kontinan amerik la? Repiblik dominikèn kap ranplase w? Gade sa nasyon zini avèk peyi zanmi nou yo fè ayiti pandan 35 dènye ane sa yo la a, demokrasi ki fabrike sou mezi nan laboratwa lakay yo ki tonbe sou peyi nou tankou pès destriktè lan di m sa w konprann si ke nou mete tèt nou ansanm travay nan nwit kou lajounen N ap tou genyen stabilite peyi nou. Chwazi lapè avèk tèt ansanm. Tabli bon jan sekirite pou touris avèk envestisman ta boujonnen lakay nou. Pou tout moun ta jwenn travay, kreye ti antrepriz, gwo kou piti, mete ti enfrastrikti yo. Pou ke lòt peyi yo ta manyen vire gade nou kòm pèp, kòm yon peyi. Yon peyi ke moun kapab vini san enkyetid. Kiyès k ap founi anbasad yo plizyè milyè dola chak ane nan drive devan pòt yo pou yon bout viza? Pandan ke chak 10, wi. ki ale nan nou, se youn ou de wi ki jwenn. Gen anpil kesyon m ta ka poze w la, men sa yo reponn mwen yo annatandan ou pè pale, ou pè mouri sa k pase kenbe la non lè m mouri nou mèt kite kadav la. Kite kadav la pou chen manje. Ou pa bezwen di w te wè sa pou mwen. A ou pito viv e mouri esklav pase pou ta viv e mouri lib? A! Pèp ayisyen, m pral kite nou. Men avan m ale, m konnen ke le jou ou peyi sa a va rejwenn yon ti moso sekirite, n ap pare pou eleksyon. E depi gen eleksyon, ap vin gen yon gouvèneman legal. E lè sa, Ariel Henry pap la ankò. Gouvèneman legal sa a pral reprann tout dosye ki pi cho yo. Men kounya. Eske nou konprann poukisa Ariel Henry pa gen enterè pou ensekirite a sispann nan peyi a? Nou konprann tout bagay, nou wè kijan diskou a te fèt avayè. M rete kwè ke nan pouvwa ak volonte pèp la, n ap jwenn moso lapè n ap chèche a. Nou bezwen lapè pou pèp ayisyen an. Ou menm ki ap viv Ayiti jodi a, anvan m ale m ap ba w ti konsèy sa a. Ou Ayiti pa vre? Pa chita fè baz bò lari. Pa pale avèk nenpòt moun sou pwoblèm peyi a. Lè w monte yon machin, pa pale nenpòt koze. Lè w wè lapolis yon kote, evite pale nan telefòn pou anpil tan. Pa frekante nenpòt moun paske lari a pyeje. Wè lè w ap soti, evite mache avèk yon mago lajan sou ou. Pa kouri fè foto avèk videyo lè w wè yon aksyon dwòl ap pase nan lari a. Depi w gade w wè on derapaj, pa kouri. Pran san w pito. Chèche mete w alabri. Pa distrè w nan telefòn lè w nan lari an. Evite tande mizik nan kas avèk gwo volim lè w nan lari. Pa plede ap gade moun dwòl nan lari an. Pa fikse moun. Antouka, ou bezwen evite soti ak zanmi. De zanmi k pa ka di w men ki bò l pral avè w. Evite yo. Se te zanmi w Renette Thomas ki te la ki tap pataje avèk ou yon ti konesans anplis. Mwen swete ke ou pataje video sa avèk on pwòch ou. Map di w mèsi d'avoir regardé cette vidéo. Dieu vous benisse au revoir à tantôt. Bye bye.